Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m gen yon ti dosye pou nou la wi konsènan kwadèboukè dosye vitelòm dosye batay gran ravin matisan alò dizon mye gran ravin ti bwa epi yon batay ki gen nan matisan tou nap fè yon kout pwojektè sou kesyon revokasyon viza sètèn pèsonalite politik an ayiti ministre Leeds kitel tranble kou fèy bwa paske yo revoke viza li, li paka ale wè madanm ni. Epi nap gen pou nou wè entèvansyon Nelus Nerius sou dosye revokasyon viza ki di ke se pa trò nesesè. Jan yo fèl la, la formule n'est pas bonne. Paske nan jan de formule pou yo ta pase a. Ebyen yo tap kraze nèg yo nèt. Alò se parti pou votre emisyon. M te fè yon emisyon maten an kote m te eksplike ke nèg gran ravin fè yon ti avanse sou nèg ti bwa o nivo de batay ki genyen nan martisan gen yon ti avanse. Pandan ke genyen ti avanse a fòn di ke te gen yon ti rekil tou. Pandan wè nèg yo sou video a tap chante kòm kwa yo preske pran 23 a ebyen. Nèg yo te oblije fè yon ti rekile paske te gen yon aso ki vin repouse yo par la swit oblije mesye sa yo rive nan 19. Apre sa tantativ fèt ankò pou nèg yo kapab repran 23 paske se la fòs, se la pwisans lè batay sa yo ap fèt. E fò m di nou byen ke gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen pa rapò ak yon pikòp blan. Ee nèg tibwa ta pran pou nèg gran ravin. Ebyen batay la rèd nan moman nap pale la ant tibwa gran ravin ant vilaj ansanm avèk tibwa nan blòk matisan. Se yon batay triangilè e ki divize an 2 pati. Yon batay Ti lapli Izo Krisla Anlè a se Ti lapli Krisla Anba a se Izo Krisla N ap swiv e petèt enpe pli ta jan n te toujou di li nou pral vini avèk kantite moun si gen blese si gen bandi ki tonbe n ap bay detay Nou prale Anlè a. Nan blòk Ti Makak la. Mwen gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòm kwa, mèkredi 12 oktòbre 2022, alò pou nasyonalite moun sa yo gen yon ti konfizyon tou piti paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen gen moun ki di se kolonbyen e gen lòt ki di se jamayiken. 4 mèsenè sa yo, mwen m trete yo de mèsenè, ki te sou wout pou te al pote minisyon bay nèg Ti Makak yo anlè a. Tande byen wi! Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou e ke nou menm nap mete o kondisyonèl, se 4 òm, lajan e minisyon yo pral pote bay Ti Makak. Il se trouve ke misyon an ta sanble mal planifye paske ou pa ka pral nan yon misyon ki enpòtant konsa epi ou pèdi. Nèg yo on ti jan fourvwaye de chemen epi sa w tande a la a, Y al pase pa Sen Jid, epi y al tonbe bab pou bab a nèg Kris la yo. N ap rapousib, ou pral wè sa k rive yo. Finalman, nèg Kris la yo mete men sou nèg sa yo. Nèg yo te gen sèt manch long nan men yo, ansanm avèk sis manch kout. E nèg yo te gen yon valè de katrevendi mil dola ameriken nan men yo. Gen de ki mouri, epi Lòt de yo chape poul yo. Tande byen, le mercredi 12 octobre 2022, 4 Kolonbyen ou Jamayiken ta pral fè yon misyon. Yo pral pote minisyon bay nèg Ti Makak yo anlè a. Ou tande byen, nèg yo te gen 7 manch long epi plizyè manch kout. Donk, nèg Krisla yo jwenn yon bon ti aktivite nan men yo la. E nèg Ti Makak yo yo menm, ebyen. Misyon an mal akonpli pou yo donk y ap tann, y ap soufri, y ap tann. Brèf, Kwadèboukè. Kwadèboukè ann ebilisyon depi kèlke jou. Moun ki rete nan anpil zòn tankou Duval, Gaman, Galèt, Wòch Blan, Gedon, Micho, anpil kote nan Kwadèboukè a m ta kapab di moun sa yo, yo sou lè nèr. Moun sa yo. Plonje nan yon veritab enkyetid. Poukisa enkyetid? Paske gen yon moun ki rele Vitelòm, le chef de gang Vitelòm ensi koni, ki sèmante sou vi l, l ap ratibwaze 400 mawozo nèt. Vitelòm, w ap travay pou Leta? Tèt chaje. Oubyen, èske ou gen yon kont w ap regle Ansanm avèk nèg sa yo. Pa egzanpl, y a de videyo ki me son parvenu. Videyo kote ke mesye. Gon videyo ki vin jwenn mwen yè swa e pi lè m al ouvè li m tou kouri fèmen telefòn nan paske m gade m wè gon w nèg ki mete pye l sou do w lòt e pi l gon w mato nan tèt nan men l. Lòt nèg la poko mouri epi l kout mato nan tèt li. Sa se nèg Vitelhomme yo k ap frape. Dènyeman nou te wè yon videyo kote ke nèg yo touye 12 nèg nan nèg 400 yo epi yo koupe tèt 4 y ale avèk yo. Finalman jounen jodi a la w ta kapab di ke bagay la vrèman rèd pou nèg 400 mawozo yo. Mwen m ap mande m poukisa nèg sa yo pa jete kò yo? Bay Kwadèboukè a vag! Kite Vitelhomme pran Kwadèboukè paske kounye a la m ta kapab di Bawon Plèn nan l pa rele Lanmò San Jou ankò. Bon sa li menm? Bon! M ta kapab di sa egziste ke de non. Gade yon nèg mesye, nèg te konprann ke misye te yon vanyan gason wi. Nèg ap foure kò l yon kote. Kote w ye Lanmò San Jou? Dumiso? E, e, e Tomazo? M ta renmen konn kote Lanmò San Jou ye. Fò w fon pale. Kounye a e pa leta w ap pale bòdè. Pale pou Vitelòm tande kote w ye, pou Vitelòm fon rive sou ou. Men mesye, fò m di nou byen ke nèg Vitelòm yo, nèg sa yo kriyèl depase. Hein? W ap gade jan de videyo sa yo. Ah sa fè la pèn antouka sa fè la pèn genyen yon gwo towo ki tonbe sa se de zenfo ke map ba nou an vrak sou kesyon e kwa de bouke a paske nou pral vini an detay an pe pli ta ou demen a travè pwochen emisyon nou men gon gwo towo krele azibe map konpile yon ansanm de enfomasyon azibe ki li menm nan baz 400 mawozo misye tonbe men azibe misye tonbe pou kreten. Men map vini avèk anpil enfòmasyon pou nou. Lanmò sanjou li menm, si l te kache yon kote ebyen lap antre pi fon paske bagay yo rèd pou li towo sa a. Nou sonje yo te di w misye pa konn kanpe goumen, misye pa ka batay ebyen kounya misye oblije se nan kache li ye. E se Vite ki kòmande zòn nan. Pa bliye nèg yo te fè yon frekansite a Vite, Vite te atake. Nèg yo te pote boure sou Vitelòm anbèt, Vitelòm te mande padon. Depi lè sa a Vitelòm. Genyen nèg yo rankun. Li di li menm afè 400 mawozo a fòl fini ak baz sa nèt. Brèf, ann chavire nan dosye leta. Dosye leta pou kwèl ye la se divès towo nan politik nan peyi dayiti administrasyon amerikèn nan revoke viza yo. Lè w tande yo revoke viza yon nèg pa bò isit. Ou mèt di tèt ou ke nèg sa nan anpil pwoblèm. Paske, ban m di nou yon bagay. Nèg yo, madanm yo nan peyi Etazini. Pitit yo nan peyi Etazini. Menm ti gengenn yo genyen konn nan peyi Etazini. Dèfwa lè pou nèg la fè yon bon kraze, fò l travèse. Konprann? Isi, tankou jan w wè y ap fè la a, ebyen, se nan ti mennaj, ti bagay bleng bleng yo lage kò yo, al nan ti bagay pwostitye la a. Vin banm sèvis lakay, epi lè nèg yo bezwen tchuip a madanm yo, yo ale aletranje. Kounya, lè w konn mennen yon vi konsa, lè w gade w yon bon maten, yo kap! Yo revoke viza w. Ou pa ka ale. Se sa k fè w wè Lèzetazini yon moman la l mete pye sou kou nèg isi paske depi l pran desizyon sa a, gade nèg yo vin dous, dous, dous, dous, dous. Se kòmsi yon vòlè yo djake yo pral bat li. Ebyen. Genyen divès pèsonalite nan peyi Dayiti ki frape par mezi sila. Fò m di nou byen ke daprè Brian Nichols, tande byen sa m pral di nou an, 11 pèsonalite nan peyi Dayiti sanksyone d'anilasyon d viza ameriken. Yon desizyon ki pran aprè ke Departeman Deta deklare li te pran mezi kont sila yo paske y ap soutni gang nan peyi Dayiti. An vizit ofisyèl aktyèlman nan peyi Dayiti. Sekretè Deta Adjwen Ameriken an, Brian Nichols, fè konnen nan yon chèn televizyon nan kapital la ke gouvèneman li an frape 11 pèsonalite nan peyi a de sanksyon. Yè, Lèzetazini dezinye 11 moun pou sanksyon viza, dapre sa mouche a fè konnen. Mwen konn sa k pi fòkè, m kwè gen lis lan alonje, se 16. Se minis enteryè ak kolektivite teritoryal la ki prale an Espay ki pral byen pase a madanm ni. Piske nèg sa yo, fò m di nou byen ke yo p ap kite pwòch yo isit, paske nou pa gen peyi, ebyen Espay di misye ou p ap ka antre lakay mwen. Donk misye tranble kou fèy bwa. Misye di sa k pase? Yo di a monchè yo di ou p ap ka antre bòdè, degaje w, ret tann. Si madanm ou ka vini, an degaje w fè l vini. Jan peyi a ye la a nèg yo p ap riske pou fè. Ti madanm yo vini, bon ti mennaj yo vini. Kounye a la, m wè g'on pakèt nèg k'ap twite. Pa egzanp, Roody Roodboy ki di, Anpil nèg k'ap pran pòz nasyonalis yo, silvouplè, pou m ta kapab wè nou bon nasyonalis, mwen m dakò a Roody, fè madanm nou vin ap viv nan peyi a. Fè pitit nou vin viv nan peyi a. Fè tout moun nou gen aletranje vin viv nan peyi a lè sa a. M ap wè non son bon nasyonalis daprè ou di Roodboy. M pa kwè nèg yo ap rete nan lojik la paske nèg yo yo menm se kraze y ap kraze peyi. Yo la pou yo kraze peyi. Si nèg y ap kraze peyi mezanmi yo pa ka kite madanm yo ak pitit yo kote y ap kraze a. Fòk yo mete madanm ak pitit yo yon kote ki konstwi deja, yon kote ki nòmal. Èske nou konprann? Donk bagay la rèd pou anpil nèg pa bò isit. Gen yon towo ki rele Nelus Nerius. Misye fè yon apwòch sou kesyon revokasyon viza sèten pèsonalite politik nan peyi Dayiti. Misye di, monchè, li tap yon bon mezi si l ta wè administrasyon amerikèn pimpe madanm ak pitit tout nèg sa yo pa bò isit. Voye madanm yo, voye ti menaj yo, voye pitit yo, voye frè yo, voye moun y al kache lotbò a vin nan peyi isit epi se lè sa a yo ta pwè son bon mezi. Eske n konprann? Ann tande Nélus Nérius. An 2004 ankò lè Aristide ale, yo vin a yon gwoup, sòlda vin la, se moun sa yo k bay kolera. Men rezon, fò n al gade nan koz yo, poukisa yo toujou vini? Poukisa se pa an Dominikani? Poukisa e pa Chili, Brezil? Se paske Ayisyen pa janm vle met tèt yo ansanm. Genyen nèg k ap fè politik isi, se konsa yo vòlè, kòmsi kreye divizyon, mete pale anpil. Youn pa vle antann yo alòske yo antann yo anpil fwa wi nan nwit nan gwo otèl men nan radyo sou beton an yo moutre youn ap goumen ak lòt yon fason pou kapab ogmante mizè popilasyon an. Jodi a yo anonse gen yon fòs militè k ap antre isi. Se vre nou gen yon la yon polis, yon pnh ki nan koripsyon, ki enkapab. Se vre la polis la te kapab travay men la politik pran l an otaj. Nou konnen nan la polis la gen gang, gen moun jodi a k ap fè dezòd nan la polis la k ap tiye moun pou moun. Dayè ou tande l Rosmy la gen yon gwoup moun li mete nan la polis la k ap mache tiye moun pou la fo inifòm. Sa k gen la la polis la pa ka rezoud li. Se vre Ayiti se manb. Nasyon Zini. E nou te genyen ansyen senatè Emile Sainlô ki te patisipe nan ekri chat Nasyon Zini an ki di depi yon peyi se manb Loni ou pa kapab okipe tèt ou ebyen Loni ap vin ede ou. Men jodi a, ann gade kalite moun ki fè demand yo. Eske Ariel Henry Sa se prerogativ li. Eske se dwa l? Eske l gen pouvwa pou sa? Non. Ariel se yon moun ki pran pouvwa a, e pa yon koudeta fin asasinen prezidan Jovenel. Se sa tou ki fè w wè blan vle konpanse, rekonpanse misye. Yo vle kòmsi gen yon rekonesans anvè l malgre tou wè y ap bat pou yo kenbe misye la a. Men nou menm, nou konnen. Pa monopòl vyolans lan nan men nèg pouvwa yo li ye. Se yo k fè masak, se yo k tiye moun. Si pou yon fòs antre la, popilasyon an pap kapab kont li non, otomatikman l fin siyen. Men nou menm nou kwè, kèlkeswa fòs ki antre la, batay popilasyon an l ap kontinye. Leve kanpe ap fèt paske koute, gen lontan gang ap masakre nou, yo pa t janm rele Loni. Gen lontan masak ap fèt, Ariel moute la, l fè nenpòt kat masak. Nou sonje Site Solèy, Bon Repo etc. 571 moun òganizasyon dwa moun yo di ki mouri, don rnddh. Pat janm gen rele. Eske kounye a pandan yap moute gaz la, popilasyon an di non, yo pa dakò, yo pa kapab aksepte sa, se lè sa pou Loni vini. Mentnan nou pa konn rezon an. Fò nou fouye pou nou konn ki rezon k fè yo fè apèl a Loni. Eske se pou vin mete baton nan dèyè nou? Oubyen eske se pou vin mete baton nan dèyè gang yo? M pa kwè. Paske gang yo ap fè yon travay Trè trè enpòtan la pou Ariel Henry. Ou wè l mete yo deyò, li fè yo di yo pral nan dechoukaj pou kapab diskredite mouvman popilasyon an. Ou konprann jodi a la ou tande gen gang k ap mande amnisti, sa vle di lave yo pou yo vin kòm de sitwayen mwen menm avè w ki pa t janm nan fè krim. E depi ou mande pou yo amnisti w, pou yo lave w, pou yo blanchi w, sa vle di ou konsyan ou te konn fè sa k mal. E tout sa yo se jwèt Loni. W ap tande la nan Tibwa, nèg nan Tibwa sezi zòn Idmo. Manti, se pa vre. Se yon fason yap kreye pou jistifye larive de fòs etranjè sou le sòl ayisyen. Tout sa w tande kap fèt la, gang yo travay pou bokou, e gang yo gen plizyè wòl yo jwe nan sa, donk nou menm nou mande popilasyon an vijilan. Mobilizasyon 17 oktòb, leve kanpe, e jodi a? Apre bagay moun ap sot chòt bas, pase Lalu, e Nazon, ale moute Dèlma pou ale Soue, sa dwe fini. Jodi a se lakay 18 minis yo, menm jan jodi a nou sot nan antèman Ariel Henry, E se 18 minis e tout lòt akolit li yo, se sa ki dwe fèt. Se lakay moun yo pou n ale. Nou wè sa k fèt o Mali. Nou wè sa k fèt o Burkina Faso. Se pa kesyon kouri moute nan lari alòske Primati an la. W ap mande atake bank, men Palè Nasyonal la gen yon bidjè ki plis ke lè Jovenel te la, lè te gen prezidan. Primati lajan ap gagote tout kalite, se devan yo pou nou ale, se anndan yo pou nou antre pou n fòse Ariel ba nou espas pouvwa pou nou mete moun ki kòrèk, moun ki renmen peyi a pou dirije peyi a. Afè kesyon koupe viza pou nou sè di teyat, se pale anpil, tankou jan animal politik la ta di se pipit cha. Sa vle di sa montre nou blan an konn tout moun oubyen l nan konplisite a tout moun k ap fè dega nan peyi. Jan nou te toujou konn di l, blan an konnen yo. Kòman fè w koupe viza yo ou pa di pèp ayisyen an men ki moun k ap fè dezòd? Nou deja konnen zam yo kote yo sòti, nan ki peyi yo sòti pou yo antre isi. Kounye, wont kijan m t ap santi m kòmanse satisfè, se m ta gade m wè, Yon American Airlines debake la ap debake fanmi politisyen ayisyen, ap debake madanm ak pitit nèg kap viv laba, yo pral defristre nou, e pa fristre nou fristre. Men si w nan peyi a wap vòlè lajan nan peyi a, wap mete zam nan men moun nan peyi a, mete madanm ou a pitit ou nan peyi a tou, petèt yon lè, yon lè yo a vire bous zam nan gade fanmi w. Nou menm nou kwè se sa pou blan ta fè kòmanse depòte madanm yo, paske si yo de konplisite ak gang, Yap yo nan kidnaping ak gang. Sa vle di gen lajan ki al lakay blan an, ki al okipe madanm ak pitit moun sa yo, se move lajan. Se lajan dwòg, se lajan kidnaping, se lajan yo vòlè nan peyi a. E blan nou konnen, se vre ayisyen yo pa bon, men blan yo nan tout sa kap fèt ki mal. E mwen mete pou kèlkeswa pouvwa k pase isi an defi pou yo bay ni blan. Sou ki fòm? Eske se an espès ou an nati yo konn abitye fè don ak Ayiti? Ou tande yo bay Ayiti konbyen milyon, yo pa ka montre w si e pa chèk, si se likid. Sa vle di, ministè finans ou wè la a, menm blan an nan vòlò kòb ladan l. Dakò? Ou wè gen 3 pòs isi, depi w tande yon nèg ladan l CIA, gen responsab, direktè lapolis. Genyen minis finans, genyen minis anba la kote kidnapè kitel ye a, minis enteryè. Depi ou tande yon moun ladann se moun ki cia, yo gen kat cia nan men yo, yo ap fè yon travay pou blan. Finans ou wè la, lè w tande Ariel ka foure men l, li pran 2, 300 milyon pou l voye bay gang, enben blan an di ou ka pran tan enben mwen menm tou w ap ban m tan. Sa vle di se yon peyi se deal k ap fèt ladan li e nou di avèk koupe viza se rans, se betiz. Nou kwè ke jodi a, se pèp la k pou batay pou dechouke kalmason sa yo, vòlè, kriminèl, asasen, paske yo vòlè vre, pase yo mete moun a zam ap tiye moun nan katye popilè. Yo se vagabon vre, paske yo pran peyi a, yo transfòme peyi a, kòmsi mete peyi a an ebilisyon, dife ap boule adwat agòch, moun ap masakre moun, donk nou kwè jodi a se ase, popilasyon an, desten l nan men l, se li k ap konnen kisa l ap fè. Eske l ap kontinye viv nan sitiyasyon sa, oubyen eske l ap batay? A la manyè des afriken pou etire tèt yo nan sa yo ye la. Fedel mon cheri e dakò wi pou n fè simitè vin anndan peyi a ansyen direktè e minis enteryè a. Bon m pap antre nan kòm si kont opinyon moun ki vle ou konprann swa ou di li dwe vini on lòt di l pa dwe vini mwen te kwè opinyon yo tap pataje kiyès ki pa pè l avè l se Ariel Ariel son ayisyen menm de lè. Pi fò moun wè kap di fòk li fèt fòk li pa fèt la se son dè jan ki sese dèt wimen kòm se yon moun pa kapab ap kore ariel depi wap kore ariel ou pa serye ou pa moun ditou ariel son yon moun ki fini son gran moun e banm voye mesaj sa pou lavalas manke bliye fòk lavalas avèk soeur yasent degaje yo kou mèt janjak pou chèche yon lòt minis sante piblik pou met la bay gran moun sa li nou klè nou wèl li sou. Chèz woulant li pral wè medsen l nan peyi etranje. Fòk lavalas degaje l avèk Soeur Jacinthe ki responsab paske yo toujou met chay la nan do Jacinthe sèlman wi men se klè yo toujou pòt pawòl lavalas la nan kabinè yon minis trè byento map di nou ki minis wi li nan kabinè yon minis la aktyèlman se konsa lavalas peche se konsa l moutre fidèl yo Aristide konsa l moutre yo jodi a la gade pou wè gade tout Ansyen palmantè lavalas. Kasi apèn sòti la, li te nan pouvwa. Tout nèt chèche wap wè. Tout anndan ap chèche yon bagay. Chèche Sinal, chèche Roger Milien, chèche e nonm twazyèm nan, e Prentan Belizè. Tout nèt ap regle yon bagay an kachèt. Donk, nou mande lavalas tanpri souple, an atandan nou kapote Ariel Henry, pou li chèche yon lòt minis sante kòrèk ki dyanm pou ranplase zanmi sa k la, Lassèt. Merci beaucoup. Lè blan fè sa, son fason pou l di mesye yo, m gen kontwòl nou. Se sak fè w wè, nèg ki plis nan bagay voksal nan peyi Dayiti, se li blan an fè konfyans pou ba l dirije. M pa bezwen site non ankenn pèsonalite. Men w wè kote m ye la, blan p ap janm rele m pou l di m konsa, menm kazèk m ap mete w nan zòn kote w ye a. Paske. Li santi ke m on ti jan menm a 1 pou san klin. Men, yon seri de moun, blan li menm pa p janm dil avèk yo paske moun sa yo, yo entègre. Moun sa yo gen dinyite. Men, pitit gason m, ou wè moun ki san dinyite yo, yo se chouchou blan. Paske se lè blan mete yo dirije, blan di, wè m gen dosye w. poze w. Tout sa m di w, fè. Adwat adwat, agòch agòch. Se sa k fè w wè blan an cho la. Li pran pòz l ap jofre l pap vini nan peyi Dayiti. Gade, l bezwen vini pou l vin pran tout sa k te rete yo. Degaje nou mesye, peyi nou pou nou. Fè sa nou vle. Kit nou rele blan, kit nou pa rele blan, afèk ki gade nou. Frèt nou nan men nou, chwal nou sele, tape chwal nou. Galope! Peyi a son savann li ye, kote nou vle rive, rive la. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mwen di ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi apre kes kon di. A la pwochèn! Nouvèl yo pase vit! Meyè fason pou konnen tout sa k ap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan, se rete konekte chèn pa w la ki se RL Prod. Nan RL Prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn pa w la, RL Prod. RL Prod, se la chèn di moman!